Ameriken di e Bondye li el siye lwa masisi a lap di papa Bondye janl te detwi vil sodom nan a gomò a se poul detwi vil Washington janl te fèl avan e nap tann li nou di letènèl ou menm ki kreye syèl la ak tè a solèy lanmè Se pou disparèt peyi tiye lwa masisi madivin la. Mouvman politik kap pase anndan peyi a tout moun konnen l, nèg yo te pale. Yo konnen l ki kote l soti, nèg yo te pale yo di fòk nou ba yo peyi a, fòk nou ba yo l nan tout sans. Paske yo menm yo te di ak bouch yo, e nap salye yon gwo gwo dwayen anndan peyi a ki se Jean Bertrand Aristide, sa e pwofèt pa m li ye, m di tout moun sa nan mond lan deja. Sa e profèt pam li ye. Dènye tan apokalips la li rive. Nèg yo te di nou yap ekstèmine nou anndan peyi a, yap fè nou youn manje lòt, yap fè nou dechouke kay pwòp frè nou yo, men yon sèl bagay map di yo, sa yo te kwè a e pa sa, sa yo te kwè a e pa sa, paske 2004 gwoup 184 te pran lari yo lanse yon mouvman anndan peyi a fòk tout moun raple yo 2004 2004 epa yon ti bagay piti li te ye yon nasyon ki te vote Jean Bertrand Aristide a lonè premyè fwa sa fèt nan listwa. Nou vote Aristide a lonè, nou met kabann nou deyò nan Site Solèy. Ou wè kote m ap pale a la, m anba trezò Jean-Bertrand Aristide ki te kreye anndan Site Solèy pou pèp la te ka bwè bon dlo potab. Bon dlo k rele bon dlo potab la, la, kote ou wè m kanpe m ap pale a la, Aristide ki kreye sa k la, anndan Solèy. Sa vle di w, se nèg yo k konnen sa yo fè 2004 la. Paske m chonje te gen Jean Bertrand Aristide, Jean Bertrand Aristide se lekòl li t ap kreye pou lajenès. Fè lajenès al travay nan brat Leta, blòdè k pa t gen metye nan tèt yo al aprann teleko. Sa vle di nèg yo monte yon mouvman anndan peyi a 2004, yo di fòk Aristide ale pou yo chanje sa. Pou yo chanje sa, pou yo met sa nan lòd e pèp pa ka manje yon ti mamit diri k ap vann yon 6 goud yon dola, 3 pou gade a 20 dola w ap fè gwo manje lakay ou. Ou bay madanm ou 50 dola nan 2004 se gwo manje lap manje nèg yo voye Jean Bertrand Aristide ale 2004 men po men sa yo te pwodwi a men men sa yo te pwodwi 2004 la paske yo te di Aristide se te zanmi chimè Aristide kap ame nou se Aristide kap ba nou zam men nèg yo pale nan dènye tan yo di e pat Aristide ki tap bay zam se yo k peple zam nan e zam sa a. Yo bay pi geto yo, ou konn pou kisa yo bay geto yo? Ou konnen yo pat mete inivèsite pou nou konbyen syèk? Ou konnen yo pat fè lekòl pou nou, pou nou al lekòl? Sa vle di w dènye tan apokalips sa nèg yo pale, nèg yo di yap pote zam bay esklav anba yo, pou esklav yo kapab tiye len lòt. Men nan dènye tan an, men kote nèg yo vin pèdi batay, nèg yo ame yon klin pitit Desalin ki te goumen avèk yon epe nan men l, ki te tire nou nan chenn anba blan kolon yo la a. Nèg yo pa, nèg yo genlè poko konprann sa yo fè a. Kounye a yo te rele yo chimè 2004, kounye a yo vin ba yo tikèt bandi, kounye a yo vin ba yo tikèt se mafya yo ye. Sa vle di nou menm nap di nèg yo. Dènye tan apokalips la fòk frèt sa ta plante pou yo nèg 2004 yo paske pèp la te konn ap manje 2004 pitit pèp la te konn pral lekòl 2004 nèg gwoup 184 mouton rezon nan peyi a yo voye Aristide ale depi 2004 On ti mamit diri ap moute nenpòt 45 dola la. On ti mamit diri pou moun manje. Kote m te konn ap achte on sak diri pou 45 dola pou m bay lakay mwen manje ak pitit mwen ak madanm mwen. Nèg 2004 yo, gwoup 184, ki parèt anfòm, ki parèt anfòm phtk, yo pran peyi a yo dil li. Yo dilate peyi a. Andre Michel, men Haiti nan men w. Ou tap pale phtk mal, ou te di phtk e kriminel e pou pep la sote peyi a pandan yo tap al met 15 goud sou galon gaz. Jounen jodi a, galon gaz se atè la vann. Pitit pep la pa ka al lekol, nou pa gen inivèsite, nou pa gen lekol klasik, nou pa gen lekol profesyonel, se nomal! Son an nèg yo pwodwi a pou l te pwodwi. Se poutèt sa m ap pase yon mesaj ak tout blòdè anndan geto yo pou yo tande e pa pwòp tèt nou pou nou tiye, se chache nèg ki t al achte zam nan Washington, Kanada, Lafrans pou yo vin depoze l la a pou ba nou l, nou menm fè zam nan fè travay Desalin te fè a. Nou pa gen dwa nan kont, nou pa gen dwa ap tire len sou lòt. Ann gade sa nèg yo te fè gran paran nou yo nan esklavaj. Jounen jodi a wè nou gen zam nan men nou. Fè chemen l kote l ap fè chemen l nan anlè a, kote solèy leve anlè a, kote moun yo ap byen manje anlè a, kote y ap jete gato nan fatra. Epi tout pèp Site Solèy, Lasalin, Bèlè, Tokyo, Matisan, Kafou, Kafoufèy nan pi gwo traka anndan Apokalip 666 la nan Mak Delabèt. N ap di nèg yo. Pèp la pa t al siyen kontra madivin a masisi avèk yo nan Washington, se yo k t al siyen l, se yo k ba nou zam nan, se pou zam nan rete la pou l fè mirak, dènye tan an, e pou zam sa a vini, pou nèg yo konprann zam ki nan men yo a, se pou nou ka gen lagrikilti. Zam ki nan men nou an, e pou timoun kap grandi yo ka jwenn inivèsite anndan peyi a, pou nou epa sendomeng pou nou ale. Zam sa k nan men nou an, an nou transfòme zam nan an gran revolisyonè anndan peyi a, pou n etire pèp sa, kap soufri anba men phtk, gwoup 184, Pou nou di nèg yo sètase! Esklav ame lame nèt! Esklav gen zam li pa konn kote li te jwenn ak zam nan! Manman yo pat konn peple zam! Papa yo pat peple zam! Manman yo ak papa yo pat dakò pou yo te la! Se nèg gwoup 184 yo ki vin ame yo! Yo di yo kraze geto a avèk yo! Nap di nèg yo! Zam apokalips la! Zam 666 la pa kenbel pou kont nou an nou fon revolisyon sosyal anndan peyi a pou n etire peyi sa a nan men ni blan ameriken ni blan kanadyen ni blan fransè pou n rele lòt gwo peyi yo la chin la wousi vin la pou ede nou paske ameriken tounen yon sousèt nan bouda nou nou pa konn si el dous nou dous sou li konsa depi nèg la pran yon fanm li pa ka okipe l Se pou nou fout divose kite ak neg sa nou di ameriken denye tan apokalips la barikad la bare le tout kwen pou li denye tan apokalips la barikal ap mete le kat kwen la te pou ameriken pisans masisi ya ki siye lwa pou fanm marye li siye lwa pou gason rete ann nan kay a gason nap di letenel. Ameriken di e Bondye li el siye lwa masisi a. Lap di papa Bondye jan l te detwi vil Sodom nan a Gomorrhe a se pou l detwi vil Washington jan l te fè avan e nap tann li nou di Letènèl ou menm ki kreye syèl la ak tè a, solèy, lanmè. Se pou disparet peyi t siye lwa masisi madivin la selman pou epi tou nap gon libète la rousi gran chin respè pou yo tande pou batay lap mennen kont bèt la wa anmou dyab a satan nou pa pran ou sel lojik pou ayiti retounen nan janl te ye nan tan lontan poun gen rout poun gen lagrikilti Pou n gen gade pou n gen tout bagay yo, dlo potab pou pitit nou al nan bon lekòl, pou pitit nou pa nan gran gwo fò. N ap di nèg Apokalips yo, 666 la, la Marque de la Septante, tan l pral bout, tan l pral fini, men l ap di tout gètomann yo, je kale, dan di, pa gen esklav ki egare ankò, tande, wa a monte aba Satan.